Se yon pasaj oblije. Aprè midi a, nou te aprann, bon, pandan n ap prepare emisyon, paske nou te sipoze antre anndan palè nasyonal pou nou ta al kontinye founi je gade, Bon nou kontinye ap chèche anndan palè a, paske depi yon bon ti tan m te di nou m te depoze valiz mwen anndan palè nasyonal, bon mete sou sa vin gon skandal, pil konseye, bon nou tande mèt Josué Pierre Louis misye di ke se anviwon 7 konseye l genyen, bagay sa yo bon pou bay kiyès konsèy nou pa konnen anna nou pran ti nou fon ti kanpe paske lèm rive anndan palè m tal fon ti tcheke sou Sara Jòj ta sanble Sara nan tristès ou konprann li biblik ou kriye avèk moun kap kriye menm jan ou rejwi ak moun kap rejwi ta sanble Sara pran gwo kou Paske m aprann manman li, donk m pa konn si e manman l, men genlè e manman l, paske gen yon foto m ap gade yo ta anvi sanble, genlè e manman l, madam mèt Jòj, wi manman li, madam mèt Jòj ki ta sanble mouri an Repiblik Dominikèn, ankò la nou ka petèt nou te kapab fè yon ti deba sou sa m kwè se medsen li ye tou madam George dam sa ki rele doktè Marie Hélène Labrousse ki se madam mèt Reynold George li mouri jodi a nan moman l te nan yon operasyon li t ap sibi yon operasyon m pa konnen nan ki nivo nan ki pati nan kò l e malerezman li pase de vi a trepa ensi va la vi donk jan Antoine Dupré te dil par les lois de la nature tout nè tout vi tout peri donk madam mèt jòj donk ki se doktè Marie Helène Labrousse donk daprè enfòmasyon nou konfime par moun ki pwòch fanmi an yo di ke li mouri an Repiblik Dominikèn. Bon, se pa moman pou nou kòmsidye bagay negatif, sepandan n kapab toujou fè ti analiz, pou ki sa lòske n gen yon seri de kad nan peyi an, ti krik ti krak, yo oblije al kay vwazen oubyen yo oblije al etranje pou al pran swen, alòske kòm medsen, kòm maril konseye pouvwa ki sot pase an eske te janm gen konsèy ki te bay se vre se te konseye jiridik men sante avan tou paske anpil nèg kap gagote nan peyi an la menm ariel anri kòm medsen kòm medsen nan branch pa misye a se youn nan pi bon medsen gen ou pat konn sa jan wap gade ariel la jan wap gadel la donk menm ariel anri kòm medsen Eske gade eta lopital jeneral pa egzanp. Gade bidjè palè nasyonal, gade bidjè primati epi gade bidjè lasante nan peyi an, gade bidjè edikasyon nan peyi a. Sa vle di gen de jan nou ye, se kalite moun k ap dirije nou yo, yo tou kreye kondisyon pou nou viv konsa. Ou pa wè jodi a pa gen twòp lespwa pou lajenès? Rezon an senp. Bidjè palè nasyonal di mil fwa pi plis pase bidjè edikasyon, pase bidjè lasante. Donk lè w nan yon sosyete kote ke sante, sekirite, edikasyon pa vle di anyen pou lè dirijan, ou ka sèlman imajine rès yo. Sa vle di ke nou kanmèm voye senpati n bay fanmi an, men n ka toujou kestyone sa yo, si n te gen bon lopital an Ayiti, m pa kwè l ta pral oblije al mouri kay vwazen an, l te ka toujou mouri an Ayiti. Men, fò nou panse, sitou lòske nou rive o timon dezafè moun k ap dirije peyi yo. Jodi a Josué Pierre Louis kòm sekretè jeneral palè nasyonal se pa lòt koze pou wap regle e pa zafè krèy pou wap regle Josué donk panse avèk eta ou ka tonbe nan palè a pou pa gen kote pou yo mennen w fò w panse tou sa e gen lajan nap gaspiye mesye n te ka pran yo epi nou oryante yo lòt kote O mwen, pou yo pa pale de detournement de fonds si dajan te destine a yon bagay, men n gen dwa di nan trezò piblik, lajan sa nou kite l nan trezò piblik, voye l nan edikasyon, voye l nan sante, voye l bay meri yo, o mwen yo ta manyen ranmase fatra nan kapital la. Pòtoprens, se katriyèm vil ki pi sal nan mond la, ou pa t konn pati sa a? Ou konprann? Sa vle di ke gen yon pakèt reyalite n bezwen konprann. Nou bezwen konnen sa. Donk bagay yo vreman konplike nan peyi an, men fò nou repanse peyi an, fò nou repanse jan n ap fonksyone, fò nou repanse jan moun ap viv nan sosyete a. Paske sante, sante se yon eleman enpòtan. Ou pa ka neglije avè l. Gade eta lopital jeneral, pi gwo sant ospitalye peyi a. Nou pat konn sa. Gad eta l. Gade bidjè l. Ti pèsonèl ap plen yo pa ka touche, etsetera. Grèv maten, midi, swa. Lopital lapè la a nan 33. Donk, s on veritab tèt chaje. Senpati a fanmi an, men ba yo anpil, ba yo plis ke trist. Men, se nòt Ayiti cheri. Dezyèm nòt tris lan, e se enfòmasyon m pral pataje avè nou, nou oblije antre danble nan emisyon jodi a konsa, de manyè kalm, men m pral ba n anpil enfòmasyon. Sa fè kèlke tan mwen pran desizyon Pou mwen oryante emisyon m nan nan sans sa, emisyon m ap fè yo. Se yon konsta ke m fè. Mwen fè yon konsta, gen anpil bagay n ap viv nan peyi an jodi an, mesye dam politik yo pa inosan ladan l. Se yon konsta. M di bon, fas a se konsta, Eske m oblije kontinye pran emisyon m yo pou mwen menm gaspiye yo nan bay moun politik ap repete menm diskou yo? M di m ap fè yon lòt bagay. M t ap pale avèk kèlke zanmi maten an sou Twitter. m t ap di sa m pral di la yo. Kòman n kapab di Ayiti open for biznis lòske envestisè a gade l wè peyi an se nèg ak zam k ap fè lalwa ladan l tout kote? Se vre, nou repete sa otè a di l, Premye bezwen pèp la se ledikasyon. Men, kèlkeswa moun ou envite vin envesti nan peyi ou, premye sa l gade, èske envestisman l lan ap garanti? Paske mwen menm, menm si m son Ayisyen, m gen dwa gen mwayen nan menm e sa t fè m panse ke trè byento nou pral gon emisyon sou Trip Foumi Enfo e n ap gade si l pa kapab pase sou emansipasyon tou chak samdi kote n pral dekouvri dyaspora a. Paske gen anpil moun nan dyaspora k ap evolye nan plizyè domèn men n pa konnen yo. Nou pral chèche yo pou nou pale. Gen nèg nan dyaspora ki gen bon lajan nan men l. Men kòman mwen menm kòm sitwayen avize, m pral mande nèg sa pou l al envesti nan yon peyi kote ke envestisman l lan pa garanti. Sa vle di kisa? Premye bagay pou n panse jodi a an Ayiti se sekirite dabò. Si pa gen sekirite, Hein Josette Leconte. Koman w pral envesti. Map gade yon jèn ki genlè Delma kap plenyen sitiyasyon mizerab li. Li di w li chwazi viv nan peyi a, li pa vle al fè move zafè, li pa vle al nan vòlò, li pa vle al nan pwostitisyon, li kreye aktivite l pou l fonksyone. Li bloke lakay li, anyen pa fonksyone. Galon gaz nan lari a sen. M ap. Tolbert Alexis maten an sou Space Ti Koze ak TT sou Twitter. Misye ap di li menm yè wi l achte galon. Tolbert Alexis wi. Wi Jean Tolbert Alexis. Misye di l achte yon galon gaz yè pou konbyen kòb? 500 dola, 600 dola yon galon gaz pou l mete nan yon ti jeneratris. E gon enfomasyon misye bay fok li pale klè. Paske Jean Tholbert Alexis konfime sou space la maten an. Gon ansyen senatè de la repiblik ki voye 10.000 dola ameriken bay yon group nèg pou yo ka bloke la rue. Nan fok fok Tholbert fok klè sou sa. Fok pale a peyi a monche. Anyen kache la non apa. Fok pale ak peyi a. Sa vle di kisa? Lè w kòmsi w ap gade fristrasyon sa yo k ap degaje, alòske nèg k ap dirije yo pa gen dimansyon pou konprann, Ariel Henry pran pòz, bon misye pa tande Ayisyen menm, m gen enpresyon misye p ap dirije pou Ayisyen, misye p ap dirije pou Ayiti, bon li p ap dirije anyen non plis. Men moun ki mete l yo, li fè yo plezi paske m di nou la a, gen plizyè rankont k ap fèt onivo entènasyonal la, an patikilye Lèzetazini, Men tout negosyasyon yo fèt non san Ariel Henry. Sa di pandan Ariel pa itil la repiblik, ta sanble Ariel itil yo. Hen te yi gen lè itil yo. N pa konnen men l gen lè itil yo. Paske tout desizyon k ap pran la yo di fòk Ariel rete kòm premye minis. Sa vle di ki sa la sosyete? Lè m konstate se menm diskou yo m di atansyon mwen menm Nou pa ka fè anyen nan peyi an la a san pa gen sekirite ladan l, Judith Valeus. M di nou pa kapab pale de eleksyon san pa gen sekirite nan peyi a. Nou pa ka pale de envestisman san pa gen sekirite nan peyi a. Nou pa ka pale de devlòpman san pa gen sekirite nan peyi a. Pou k gen sekirite, fò nou atake nèg yo. Fò nou atake pwoblèm nan an amon e an aval. An amon, an aval, ale nan sous pwoblèm nan. Mwen menm m fon pati, men m bezwen Morvan fon pati. Plizyè lòt zanmi ap fon pati. Men, nou bezwen lòt moun ki pou kontinye ede n. Gen nèg ki konn di tete men non ou pa ka e sèlman ti nèg ak sapat yo wap denonse kote nèg ak kravat yo men se yo m wè nan lari an nèg kravat yo kache dèyè biwo yo yo itilize ti kokorat pye sal yo pou vin ba nou presyon e m pral pale n sou sa k pase tòsèl sa k pase e nan bèlvi sa k pase bèlvil sa k ap pase wout frè sa k ap pase zòn senklè etcetera se pa nèg ak kravat yo m wè l vin fè l Nèg a kravat yo konfòtab dèyè biwo yo epi yo voye nèg ak sapat yo al kidnape moun, al tiye moun pou yo. Kounye a pou n bloke nèg ak kravat yo, se la pou n ale nan sous lan. Fò nou ale nan dwàn nan. Fòk pa gen Romel Bell kòm direktè jeneral dwàn. Fòk pa gen misye. Son peyi tèlman kòmsi anyen pa vle di anyen non. Kote pil skandal medyatik ki ta fèt sou non Romel Bell yo kot misye kounye a? Kot Romel Bell? Sa ta di fò gon direktè jeneral dwàn ki pa pran lòd nan men nèg boukliye, nèg tèt kale ki gen dimansyon pou bloke trafik zam kap fèt nan dwàn nan. Fòk gon direktè jeneral ki gen dimansyon pou reevalye kestyon franchiz nan dwàn nan. E pa TT t pral fè sa non frè. E pa TT kap fèl non. TT fè pati pal la. Pap janm gen sekirite an Ayiti. toutotan n pa gen dimansyon pou n kontwole dwàn yo, toutotan n pa gen mwayen pou n kontwole rantre sòti peyi a, lè pwen fwontalye, toutotan n pa gen dimansyon pou n kontwole lè konsil onorè, chak gran nèg an Ayiti son konsil onorè, Ma retounen sou emisyon sa m te fè pou nou la. Chak gran nèg an Ayiti gen li gen biznis li, li gon konsila anndan biznis la. E nèg sa yo, valiz yo, malèt yo pa fouye nan ayewopò. Sa di yo rantre ak sa yo vle ou pa konnen. Kay nèg sa yo lapolis pa ka pote boure nenpòt kòman. San yo pa gen otorizasyon eksprès. Sa vle di ki sa? Sa vle di ke pwoblèm sekirite a n ap poze l, nou sipoze poze l an amon e an aval pou n ka jwenn rezilta. Mwen denonse ti gang ak sapat yo, paske yo nwizib. Se yo menm ki bloke ti malerèz sou gantye ki pa ka travèse. Se yo menm k ap tiye ti malere nan kanaran Jodi a kanaran 3, kanaran 50, 70, la bandi achte l lajan kontan. Jodi a pandan ou wè fòs lòd pa nou yo ap fè makak, e sa k fè bandi ap pyafe sou yo yo menm, bandi yo menm ap itilize lòt estrateji, y ap inove. Yo bare izo atè li paka vin fè kidnapping li pase sou lanmè lal kidnape direktè jeneral paryaj pam li retounen ankò lal kidnape yon lòt sitwayen anndan lakay li nan simonèt nan baz ti pastè m gen pou m desann atè a nan baz sa aktyèlman menm gang 5 segond nèg yo prèske achte maleng lajan kontan sou kabarè Kisa sa vle di? Se vrèman yon peyi difisil, Fritzner Louis. Sa vle di ke lè w nan sitiyasyon sa a, kòman m kapab pale de devlòpman Dayiti? Kòman m kapab di Ayiti open for biznis? Kòman m kapab di ke Ayiti, li pèmèt, li fasilite mwen menm ki ap viv a leksteryè dAyiti, anpil Ayisyen ki gen mwayen ki ta swete vin envesti lakay yo. Kòman yo pral fè? Mwen genyen anpil zanmi ki rele m, ki gen kay yo sou Tòsèl, ki gen kay yo sou Kwadèboukè, ki gen kay yo nan Pènye, ke nèg ak zam debake yo pran kay la. M gon zanmi la kap koute nou misye gen kali Duval 24. Nèg la pase anpil tan Ozetazini pou l konstwi ti kay li. Nèg ak zam debake yo an posesyon kay la. Gon pakèt moun ki envesti tout ti sa yo te posede pou konstwi yon kay an Ayiti. nèg ak zam deside on bon jou yo di kay sa se pou yo li ye e pèsòn pa epanye ta sanble ou pa bon mèt sonèt ap di sa li ye la wi menm Josué Pierre Louis genlè gen kay li la nèg yo pran wi nèg yo okipe nèg yo okipe kay la nèg yo okipe bon bon mesye finalman son son son veritab skandal sa di lè w nan yon peyi kote ke lotorite de leta e m fè de emisyon sou dosye sa fòk nou restore lotorite de leta nou gen yon pakèt nèg an ayiti ki gen pouvwa men ki pa gen otorite yo gen pouvwa men yo pa gen otorite papa m te choukèt lawouze nan tan lontan lè yon nèg vòlò Nenpòt timoun ka al arete l. Li pa menm bezwen zam. Li pa menm bezwen la. Ak yon baton sèlman. Kòman yo rele baton sa? Amwari? E pa sa? E kòman? M kwè konsa wi. Baton an sèlman wi. Sa reprezante lotorite de leta. An Ayiti jisteman, nou pèdi bagay sa yo. Pa gen otorite ankò. Poukisa yon nèg, pa egzanp, k ap evolye aletranje, an patikilye Ozetazini, Kanada, an Frans, etsetera, nèg la rive sou yon pano stop, stop, epi l kanpe, men l pa wè moun, poukisa l oblije kanpe? Sèl otorite Nèg la rive son feu rouge li di la fòm kanpe feu rouge siyifi arè konplè arè total fòm kanpe poukisa l kanpe menl pa wè moun kap gadel sèl otorite paskel gen dwa al fon enpridans li ale li ka ale wi sa ka rive l pran yon chans lale men pa etonan gen kote ou fèl gentan gen kamera ki pran imaj ou klip. Epi se gade w gade w wè lakay ou, tikè vin jwenn ou nan bwat mèl ou. Ou pa t konn pati sa a. Epi w sa m te fè? Ou pa t fè? W ap gentan konnen. Te gen radar nan zòn nan ki di ke jisteman ou franchi yon feu rouge fò w al peye pou sa. Sa vle di kisa la sosyete? M vle n konprann ke jodi an, youn nan bagay pou n restore an Ayiti, se lotorite. Amwaryen nan chapo l te ye? Ou genlè son ansyen moun ou menm? Hein Jean Manès? Sa vle di ke te gen respè. Peyi a pa t kòmsi nan eta labou fatra l ye la jodi a. Men rezon an senp. Kòman yon peyi pral evolye, pral kapab avanse lòske jodi an gon chas k ap fèt an Ayiti, chas o zentèlèktyèl. Anpil ti jèn avize oblije ap kite peyi an. Jodi an Kanada gon pwogram li fè ke yo rele yon pwogram pou de travayè kalifye, yo jwenn anpil ayisyen ladan, jèn pwofesyonèl k ap travay an Ayiti men ki aplike pou se pwogram e ki jwenn chans ki rive Kanada e premye sa yo di yo pap janm tounen Ayiti ankò paske yo viktim yon ti jèn ki fè tout efò ki pa chwazi al nan vòlò. Paske m di n deja an Ayiti, tout kondisyon reyini pou yon nèg vòlò. Si w wè w Ayiti ou pa vòlò, se paske w soti nan gran lakou, w soti nan bon fanmi, ou gen bon santiman. Men tout kondisyon reyini pou nèg vòlò an Ayiti. Leta kreye kondisyon pou tonbe nan vòlò. Si w wè w pa vòlò, se paske w gen bon santiman. Se paske w gen bon fanmi. Ou leve nan gran lakou. Men Leta an li menm, li mete w nan kondisyon pou w tonbe nan vòlò. Klè sou sa. Sa vle di kisa lasosyete? Li klè ke jodi an, si n pa retabli, restore lotorite de Leta nou pap janm gon lòt ayiti paske